Paske m ap vire l, m ap manyen l, m ap pase dlo nan vijay li, m ap leve l met an Jozèf pa lwen mwen, al mete l kouche. Pitit mwen manje yè maten. Arive yè apremidi, gade m wè pitit mwen mòn. Moun tande yon bagay ap jere nan biskèt li, m'ale m'jere moun yo, m' di yo sa son frè m' ki nan ves mwen. Kounye a nou pase dlo, n'ap pase dlo, pitit la rete menm jan. O denyè moman, pitit la vin pa ka pran lekòl, se konsa pitit la lakay. Li ranpase plizyè timoun. Li vin avèk yon afè, yon bagay de agwonòm plante pye bwa. Jis, li jis pase lakay mwen. Li leve yon lis. Li pran plizyè timoun lakay mwen. Men jounen jodi a, mwen gen yon ki arive viktim. Jis mwen pa di ke se li menm ki tiye l. Lamò tiye l. Men sèl regrè ke mwen genyen, o kòmansman bagay la, li te avèk mwen. Lè timoun nan vin reprezante malad, mwen jis rele l, mwen di l konsa, Timoun an malad lè l fin remèt timoun an. Sa vle di ke manman timoun an vini, li t al chèche timoun an, li t al wè timoun an, li rele l, li al wè l. Kounye a, selon sentòm li wè timoun an, li di l, timoun an malad. Li menm li reponn, li di, timoun an pa malad. Manman an di, bon l pa malad, kouman l fè nan sitiyasyon ke l ye a? Manman an li menm, pitit li soti nan vant li, ke tranche l, tèlman ap kraze l, li mande l pou l deplase avè l. Jis li jis livre li menm kote li livre li ya li arive pranl li vin lakay li ansanm avèl atyèlman lè maladi ya vini ap fatige timoun ap fatige timoun manman timoun nan nou jis fon reyinyon nou rele toya Ou jis ban nou èd avèk timoun nan. Toya reponn li di l pa gon adokè. Li pa gen yon goud. Tout sa pou nou fè, fè sa k depan de nou menm, paske n ap rele timoun nan nan bitasyon l pou nou fè sa k depan de nou menm, li pa gen yon goud. Lè m vin jis leve, m rele l, m karese l, m di l gwo deplasman nou ap fè avèk timoun nan, èske l pap ka avè nou? Li jis di, bon l pa gon goud pou l ta deplase men l ap jis ansanm avèk nou. Yo jis prezante ka yon ongan avèk ti pitit la. Yo mande nou 21 mil dola pou yo trete ti pitit la. Toya ansanm avèk nou. Rive Toya rive di l pral chèche lajan an pou nou vin fè gerizon pou ti pitit la. Lè l vin rive l desann ansanm avèk nou. Li vini l rale pye l li di l pa gen yon goud. Li menm li pa gen yon goud. Li pa admèt ansanm avèk nou. Jounen jodi a, si w wè ti pitit la arive trepase. Se pou lajan ki koz sak fèl trepase l pa vle ini ansanm avèk nou pou nou ta chache lavi poun bati pitit la Toya li menm o komansman li nou te panse son bon bagay ke li tap fè men finalman sa kel fè a li kòm trayi nou nan yon sans paske nou viktim men sèl sa Toya fèm kem santi ke son abi ke Toya fèm nan yon sans. e l fè sosyete a yon abi tou. Li fè sosyete a yon abi. Paske, si yon timoun, nou gen plizyè timoun ki nan men ou, ou pran reskosablite timoun sa yo, ou pran yo mete sou kont ou, y ap dòmi leve ansanm avè ou, w ap ba yo manje, w ap ba yo bwè. Si l fwake gen youn ki malad, ou pa ka kanpe ansanm avèk nou pou ba yo lasante. Ou rale kò ou. E men jiska jounen jodi, men pitit la arive viktim, Toya pa kanpe ansanm avèk nou, nou pa wè Toya si l ki lan pent, ki lan Èske n pa al lakay li? Wi, mwen ale lakay li, mwen te ale lakay li, mwen te ale lakay Toya, lè mwen rive. Mwen jwenn Toya fon pakèt makrakri li pran yon mesye li mare yon mouchwa lal li pran yon lòt li mare yon mouchwa lal avèk yo pou nou te jis te fon antant pou nou te konn kisa nou tap fè avèk maladi pitit la mwen menm lè mwen rive mwen jwenn mesye a avèk yon manchèt nan menl yon mouchwa de mouchwa youn mare lal youn mare lal li lanse manchèt la anlè mesye a dim. Kafou 17, Semityè 21. An de ka, chwazi yonn. Sa vle di mesye ki ka toya. Mesye ki ka toya, paske m pa konn mesye a, se toya ke mwen mwen mwen ki konnen, se toya ki mete mesye a nan lakou. Lè l t ap di sa, èske toya pa t prezan? Toya te prezan, l te dèyè a, li t ap pataje avèk moun yo. Ki reyaksyon toya? Toya reyaksyon l, se kòmsi li konn mwen l ap, he he, le le le. Sa vle di l gen lwa tou? Li pa gen lwa. Sa vle di ke l pa konn kisa pou l ta dwe eseye tou. L di l, men, mesye a li menm lè l vin sa mwen menm, m fè yon eksè pou moun pa m yo ka wè, pou mwen menm pou m ka travèse, pou m ka rive nan pami moun pa m yo. Sa vle di ke si mesye a ta fè kout manchèt la sou mwen, si m ta defann li, si l pa fè lòt, pou yo ka. Èske n pa t resi rive pale avèk Toya a egzat pou n pa ta. Wi, se nou lè nou rive, nou ap pale avèk Toya. Mesye li pran l te mare mouchwa lal yo. Kounye a menm kote a mesye a tonbe, li frape moun. ak manchèt li, frape moun, menm kote a, li vin reprezante l frape papa pitit la. Li frape papa pitit la, lè l frape papa pitit la, papa pitit la di, ey, pa touche m, fè atansyon papa, pa frape m ak manchèt ou. Menm kote a, Nanning, bap, li anbrase papa pitit la, goumen demare pye, menm kote a, e, gon lòt patnè pou frè papa pitit la, Tèt yo foun yo foun yon koutòch nan tèt la kolè l mare lè lwa vini l kite misye li bap lè misye pral dèyè pou l al separe li bap li pran misye li fese misye atè lè m gade m wè misye anlè l ap pase men frè a arive viktim la l pran koutòch la tèt li eske se lwa k bal koutòch la osinon moun nan k bal koutòch la monchè. jiskaske l mouri. An tèm de tretman, kòman l, ki sa l te kire ak swen. Kòman l te konn sèvi avè yo, èske l te konn byen trete yo. Monchè, si l pa t konn, nan sè sans si l pa t konn byen trete yo, manman l pa t ap ka livre li l pou l ap dòmi leve ansanm avèk li. Èske w konprann sa m vle di w la? Ok, mèsi. Konbyen timoun nan zòn nan ki nan men Toya, tankou nan zòn nan la? Ok m mesi an ale mèsi. Se Malbranche Pelluie Edwin ki vle esplike sikatris ki pase sou kò sa nan de afè Ti Moun an. Sa mwen ap analize de de mizik Ti Moun an sòti pandan ke l pral mouri an. Gen yon mizik ki di, Sirèl te konn leve moun, li site yon non moun ki t ap leve. La m kenbe mo sa. E ankò, li di yon lòt mizik ki di, Devan e bawon an, se la y ap ret tann mwen. Sa ke se Toya ki ekri l ba li. Sa vle di, sa se yon bagay ki byen detèmine sou vi timoun an. Timoun an pa gen ase kapasite pou li konprann sa. Men dapre pou mwen menm, mwen santi ke Toya fè timoun an chante omaj li. anvan li mouri. Apa de sa, kòm Bondye di avèk mwen jistis, se Bondye ki konnen kòman lavi timoun nan ap fini paske yon pitit konsa nan yon fanmi ki pase konsa, ki te kapab itil manman l, itil papa l, yon timoun ki a lage de nevan. Yon sosyete konsa ap swiv li pou jounen jodia se konsal pèdi ok sa rete nan men Bondye mèsi avèk tout. Se pa pada ki mouri kou nan vre non. Mezanmi Nou reprezante ka nou wè ka paske mwen m se papa Da Da se dezyèm pitit fim e m renmen anpil jounen jodia Da desede. Da mouri Da pati pou letè e letènite Da mouri aprè bokou demach m te fè pou li men akoz de sitiyasyon lavi m pa arive jwenn vi pou li men Torreya ki reskonsab anvè pitit mwen an mwen pran tòya mwen pati avèl si ke mwen te konplis de gangan kote m mennen tòya se sal di mwen pata konn ka yon divino pou m arive mwen pa la di mizèn pou m arive jis ale jis nan kafou pou rantre fondèblan se enfòme mwen enfòme pou m retounen pou m al jwenn kay divino Mwen rive kay Divino a, mwen jwenn li, mwen pale avè li. Mwen rantre, yo travay pou nou. Toya la, li prezan. Se sa k fè mwen di, pitit mwen an mouri, o konsyan, o o kou Toya. M ap toujou di l. Pou ki sa? Paske Toya te fin di wi, an apre li di non. Yo mande Toria 21 mil dola pou l trete pitit la. Gangan di yo vann pitit mwen an nan kon vre. Yo vann li nan kon vre. Li di konsa li pre pou l reponn a achte tèt pitit la. Lè l ap achte l, men demach pou l fè. Divine wa la, Toya la. Toya di, ki sa l ka fè de pitit la pou li? Li di, l ap trete l. L ap trete pitit la. Toya voye m vin chèche pitit la nan mezon lakay mwen. A tout taksi man ni, ki se Sosonn. M akonpanye Sosonn mwen menmen pitit la bay Divino a. Li gade l. Kòm istwa sa yo nou konnen yo deja, nou deja genyen yo, konn a, an en mo, konn a li deja mouri, ki sa, ki pwoblèm n ap konfwonte pou n fè antèman? En, de, twa, kat, ann ale. Bon, mank mwayen, m pa genyen. Avèk, si m jwenn, e, e se bezwen m bezwen pou m antere pitit mwen, mwen pa gen kapasite. M ap mande èd. Se 48 59 62 58. Non konplè ou? Non pa m se Vinel Malbranche. Repran nimewo ankò pou nou. Non. A ki laj Da mouri? Da mouri a laj de 8 an. La nou a, li 4 è la, jodi.